Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Je di a se dimanch, m espere tout bagay anfòm pou chak grenn moun ki ap tande chanèl sila. Alò se parti pou les infos. Alò nap kòmanse avèk voice sa, voice kote ke gen yon sitwayen ki li menm lanse yon kri dalarm. Yon kri dalarm kote ke bandi pran 2 trelè li posede e m ta kapab di kidnape chofè yo. Bagay la grav anpil e sa se pase o nivo de Canaan. Ann tande voice sa. Ya. Mesye da men peyi ya, men peyi ya, yo kidnape de trilè siman pou mwen la. A tout travayè, tout chofè nan trilè ya. E nou te sou chaje sina, e nou sou chaje la fito. Po la fito kote nou te pral, te pral, tap voye siman yo ba yon kliyan petyon vil, yo kidnape. E trilè yo, te trilè siman, a tout chofè. Tout travayè, tout moun ki pou debake siman yo pran tout telefòn yo, m pa gen okenn kontak, m pa konn sa pou m fè, m pa konn kilès m adrese, m rele tout moun m konnen, m rele tout kontak m genyen nan peyi a, m pa ka jwenn okenn moun ki ede m. Finalman, m pa gen lajan, lajan pa pou mwen, lajan m prete pou m wè si m te kapab brase. Mezanmi pa konn sa poum fè. Tout moun sa yo sou responsabilité m nan men nèg yo. Yo kidnape kamyon yo kanaran. Pa konn sa poum fè. Pa konn sa poum fè. Bon m lagel sou group la. Elè vre ke gen moun sou group la pèsonèlman m pale avèk yo. Poum wè nan kontak yo o mwen kòman yo te ka edem bon. Finalman m lage 2 bra balanse. Lage 2 bra balanse, jèn gason k al lekòl, k ap batay, ki pa vle antre nan sa k pa bon, pou l chache lavi pou l bay tèt li ak pitit li, fanmi li. On sèl jou, on sèl jou m fini nèg yo fini m. Nèg yo fini m. Nèg yo fini m on sèl jou lajan prete nan men mwen. Lajan prete nan men mwen pa konn sa pou m fè. Pa konn sa pou fè jiska mètnan m pa gen okenn kontak tout nèg yo. Tout nèg yo e ka sere yon kote. Men fanmi yo ap rele m, fanmi yo ap rele m, tèt mwen cho. Pa konn sa pou fè nan peyi sa, mesye, pa konnen. Awe. Pa konnen pa konnen yo kidnape 2 trelè yo 2 trelè siman yo pran yo ooh bondye gad yon peyi non souple papa Aweeyy. Sitwayen sa ou tande kap kriye la a franchman lap kriye pou 2 kòz. Nou konnen poukisa? Premye kòz lan se paske misye mele paske nèg ki ap travay avèk li yo ebyen nèg sa yo nan men bandi yo. Donk aparaman pral gen ranson ki kapab egzije pou ke yo libere nèg yo. Men gon dezyèm bagay tou wi. Dezyèm bagay lan se ke misye fini. Imajine w, nèg la, 2 trelè, yo pran yo e sèten fwa lè yo pran machin yo, bon nèg yo konn fè sa yo vle a machin yo. Se anpil negosyasyon. Menm lè nèg yo ap bay machin nan, m ta kapab di son kòb ki pou debouse pou yo bay machin nan. Kounye a n ap konprann ke sitwayen sa a k ap kriye a, li gen rezon n pou l kriye. Paske fanmiy moun yo se pa a bandi yo nan yo pral pale. Se ak sitwayen sa a ki bay moun sa yo djòb. Misye li menm tou lavi l fini. Men nan peyi moun ap viv, yon peyi ki envivab. Men kanmenm n ap fòse viv ladan l kanmenm. Yè mwen te pwomèt nou ke n ap fon ti panche sou batay Jean Denis ak Savien. Monchè fòm di nou byen, gon seri de kote nan peyi an la, m preske di tout peyi an, leta lage tout moun pou yo mouri. Leta pa deside fè anyen pou ankenn moun paske si n ap gade pou n wè batay Tibwa ak Gran Ravin, batay nan Site Solèy, batay nan Jan Deni, leta pa di anyen, leta pa pran ankenn dispozisyon pou ta kapab rezoud pwoblèm sa yo. Donk, sa vle di, leta an kelke sòt, jan m toujou di sa, li konplis. Yè swa m fè yon sonj. M gen enpresyon sonj sa a li plis pou Site Solèy. Kòm nou nan reyalite a deja, m pa menm bezwen di ki sa m te wè. Paske sa m te wè nan dòmi an se sa k ap pase dirèkteman nan Site Solèy. Men, se yon bagay ki rive anpe pli lwen paske tout sa k pase nan Site Solèy la m ta kapab di tout blòk bloke. Pran depi aviyasyon. Pase stasyon Gonayiv, rive Jouksat. Ebyen se la reyalite. Nou nan reyalite a. Donk m pa menm bezwen di ki sa m te wè. Men kanmenm, nan jou k ap vini la yo, bagay yo pral rèd. E m gen anpil enfòmasyon pou nou. M gen enpresyon ke n ap monte toutalè pou n kapab bay enfòmasyon sou Site Solèy lan paske. Gen anpil ti bagay ki fèt. Ok. Brèf, batay nan Jan Deni, e depi lè Odma mouri, Leta te dwe asime responsabilite l. Leta pa asime responsabilite l, kriz la vin parèt yon lòt fwa, e men nan ki sa moun yo ap viv pou kouwèl ye la nan Jan Deni. Dènyeman, sa gen de ou twa jou, nèg Savyen yo, Fon pote boure sou nèg Jan Deni. Ti Mepri oblije vole. Bagay yo te anpil. Anpil nan nèg Savyen yo abiye ak inifòm polisye. Eske nou tande? Nèg yo genyen inifòm polisye e nèg yo pote boure, yo fè Mepri vole. Ta sanble Lapolis ap bay nèg yo bakòp. Eske son bagay konsa? E genyen 2 nèg nan baz Savyen. Nèg sa yo danje anpil. Gen Nixon, Jeneral Nixon, epi gen nou twòp. M kwè nou twòp la, si m pa twonpe m se nèg Kadach la wi. Dwèt misye sansib anpil. Nèg sa yo fè anpil ekzaksyon nan Latibonit. Men malerezman, apre operasyon Danvergure ki te pote ale Odma. Fò m pa pèp la resital. Wè Lixon? Nap tire w nap koupe tèt ou. Lixon m detire w deja menn. M detire w nan zòrèy deja lè bagay anèl la menn. Pa gen pou nou non bat tèm. Bann lach. Dèdè m detire w deja lè bagay Lixon nan. Lè bagay anèl la menn. Lixon nap tann nou. Ou konn sa m vle di w? Ou konprann? M tande w di wap atake non. Non menm nou gentan prè pou ou la baz. Ou pa konn kote nou ye la baz. Ou pa nan met men non. Ou pa nan met ou baz. Pa ret pret tet ou. Gade eta neg la. Gadon sandal ki nan pye neg la. Neg la gon vye sandal nan pye l. Hein. Epi yon zam chè nan men l. Se pwoblem sa nou gen. Men. Kom nou pap dire tou mesye. Pwofite. Alo ou pa menm konnen ke. Neg sa yo ki nan video sa. Jan neg sa vyen yo te pote boure an. Ebyen si neg sa. Pa deja pedi lavi l. Ebyen si neg sa yo pa deja pedi lavi yo. Yon ti tan apre, se batay, e nan kad batay sila anpil moun oblije kite kay yo. Sitiyasyon an te vrèman dejenere pou moun ki ap viv nan Savyen. Menm nan zòn pwovens, bagay la konplike. N a poze tèt nou kestyon pou n mande ki kote peyi sa a prale. Matisan, Nou wè sa k te pase. Site Solèy, Men sa k ap pase. Men kounye a, se Jan Deni ak Savyen. Moun Jan Deni oblije mete kò yo deyò paske yo pa konnen ki sa pou yo fè. Nan kad batay sila a, fò m di nou byen ke genyen yon sitwayen, mwen chache non sitwayen sa a pou nou, M kwè misye rele chachad. Ebyen misye pèdi lavil. Yon bèl ti gason mesye. Nou wè ti gason sa? Humm ebyen yo pral jwenn li yon kote tèt li koupe. Chachad se non ti gason sa nèg ak zam ki fè pati gwoup gang baz Gran Grif lan nan lokalite Savyen rive touye jounen samdi 16 jiyè 2022 an kote yo koupe tèt jenn gason an epi kite l ap benyen nan san li. N ap fè w konnen ensidan sa rive swit ak yon atak ame ke nèg Savyen yo rive fè sou yon lòt gwoup ame nan zòn Jan Deni. Sa se pase Samdi. Daprè enfòmasyon ki tonbe, ti bononm nan ta sanble pa konn pote zam. Se sèlman li abite Jan Deni. E moun ki ekri tèks la di n ap pwofite fè w konnen tou, Plizyè kay ak moulen boule nan atak sila. Depi granm maten, nan Latibonit, m ta kapab di moun yo pa konn kisa pou yo fè. Se yon atak terib kote sikilasyon an te rive paralize o nivo Kafou Pèy, Mawo Pèy, Pon Sonde elatriye. Akòz gang Savyen an ki te sou kontwòl ansyen chèf FODMA nan yon epòk. t ap simen latwoublay nan prèske tout zòn ki anviwonnen katye sila. Ou te tande anpil gwo zam ki t ap chante ou menm ki abite nan blòk sila. Se grav sa k pase a e gon ti videyo de 36 segond e nou p ap ka wè videyo a men n ap tande men m panse ke tout moun ki vle nou kapab voye videyo sa ba ou videyo Bon sitiyasyon an vreman rèd nan Savyen, popilasyon pa konn kisa pou l fè, pandan se tan otorite yo menm pa kanpe sou fè anyen serye. Donk se grav sa k ap pase anba a. Nou mande pou ke leta li asime responsabilite l. Nèg ame yo. Nickson nou trop ti mepri fè yon jan pou nou kapab jere kesyon sila nou te wè Zahel ki te parèt sou yon video video kote ke li fè konnen ke batay sa gen yon moun ki provoke li paske nèg yo te fè lapè byen prop e Zahel se bandi lakwaperis ann tande Zahel nan yon lot fwa. Yeah Hola Ti bout video sa m lage a la menn M vle pale de a popilasyon latibonit espesyalman Wè gen yon gè k ap leve la a Se gè Jean Denis Savien Men gè Jean Denis Savien an Li te leve deja li te myèl nan lè nèg yo te pèdi prezidan Odma. Te gen mèt rock, sexy kòm jounalis ki tap mande lapè. Arive vre nèg yo te vin gen lapè. Men vin kontwole sexy menm spesyalman jounalis rele sexy a m kwè ki nan radyo revolisyon entè senmak si m pa twonpe m se nan revolisyon entè l ye ok. Misye li menm ki te mande lapè se menm li menm ankò ki toujou ap pale ap leve tèt pèp la pou bloke latibonit lan kòmsi pou leve goumen ankò. Men m vin analize yon bagay, kòm si lè misye mande lapè yo, s on kòb li jwenn. Nan lè kòb la li menm yo kòmanse brase, l kòmanse fonksyone, li leve gè a ankò. Paske misye se misye ki manipile ti mepri, l fè ti mepri fè sa l vle, sa l pito. An tèm, kòm enbesil la li menm, li genlè pa t al lekòl, imoral la. Lè Sexy di l yon bagay, pou li menm se yon byen Sexy ap fè pou li, paske nèg sa yo pa pa pitit. Manzè se yon nèg jounalis, pase m wè nan rèv misye, Daprè li menm, li gen panse al pran otorite kanmenm chak depite, senatè nan Latibonit la. Ok, eske Jean Denis sèlman ka voye seksi moute? Lè ou fas tout baz sa yo, ou ale pou senatè, depite, kèlkeswa sa li a, sa vle di la frape anfas ou. Baz mwen an poko ase raz li la frape anfas ou. Eske baz ti mepri Jean Denis sèlman nèg sa yo ka voye ou moute? Non monchè. Imedyatman ou al pou otorite nan met beny de san Latibonit la koz de ou pa ka anyen non nan Latibonit lan. Bon gon gwoup gang ou apiye. Mesye, nèg yo konn gè sa ap level, gè sa Jean Denis sa. Wè mwen menm poze. Wè nan lè mwen menm paske ou pa wè ti ras tap frape, m te di sa nan radyo anvan, anvan m tal met pye m atè lakwapeye si m te di m gen pou m bloke lakwapeye sa m te fè l. Wè si Xavier pat fè lapè, baz mwen a no jou, baz mwen, nèg yo patap ka akonpanye bandi lapolis pou al demantle, pou al demantle baz la paske yo patap kapab. Paske savyen te fè lapè. E nèg yo te toujou ap preche lapè. Nèg savyen yo te di mesye poze. Imediatman non menm ki gran baz sa non fè lapè. Fè lapè pito mesye. Donk nou wè, menm bandi yo yo menm anpil nan yo konn vle pou genyen yon sese l fe, yon lapè. Men dèfwa genyen men k ap gide vyolans yo anpil kote. e lè sa a tout moun mele paske lè bandi yo deside fè lapè epi gen lòt men k ap alimante vyolans lan ebyen se grav bon nou gen yon lòt ti videyo la se yon videyo de 30 segond kote ke 2 zòm arme fizi daso nèg sa yo lanse yon avètisman ak youri latorti. Yo pèp sèk ala sous kouman nou ye n anfòm m rayi wi latòti pou ti grenn nèg li bay yon de twa mil goud m tande kepi yo fè manifestasyon kont gouvènman nou menm sèk ala sous nou pap pran sa nan men vakabon sèk ala sous ap fè de bagay vakabon konprann kepi yap vin itimide pèp la fè manifestasyon fè moun kouri pa gen kaka konsa isit nou isit e m pap bon nèg manti kote m kanpe la se sou kadav mwen pou yon vakabon ta moute pou ta vin di wap vin fè manifestasyon isit e m pap bon manti la. On nèg ki konprann ou pran mil goud nan men w sanzave parèy ou. Èske nèg sa yo se bandi? Èske se lapolis? Èske se chèf zòn nan? Finalman, nèg sa yo fè ofis de kisa? Paske nou wè, nèg yo gen gwo zam nan men yo, nèg yo ap pale, ebyen finalman ou ta kapab di, yo parèt tèt yo! Men, nèg yo pale ak Youri Latortue pou dire ke, ebyen yo menm yo pa nan barabolotcho sa, e kèlkeswa moun ki al pran mil goud, kal nan manifestasyon wap gen pwoblèm. Nou kanpe la nap tounen toutalè pou batay nan site solèy paske genyen di nouvo nan kestyon sila a e fòn di ke Humm pral gen zen wi. Pral gen zen. Menm lè nou menm nou di ke tout bagay sispann men jan map gade la monchè nèg yo sou zen anpil e nèg yo pa vle fini ak kesyon zen an. Antouka mèsi la famiy kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di an